lan kote pandan li t ap soti andedan akademi polis lan direktè akademi an yo asasine l tou pre akademi polis lan ebyen aprè midi a se pitit mèt Renòl Jòj ki se mèt Sarah Hélène Renold Georges, ki te genyen yon moun avè l nan machin li ki t ap soti nan Akademi Polis Nò, 2 enkoni ame tire sou li, li blese, e mèt Sarah Hélène Renold Georges, li pran yon bal nan bra, men selon mèt Renold Georges, vi l pa ta an danje, li lopital, moun ki te avè l la pran yon bal nan do. N ap tande mèt Renold Georges k ap pote plis presizyon pou nou konsènan atak sa pitit li sibi aprè midi a, nan wout e sou wout frè l e pandan l t ap soti nan akademi polis lan. Wi, efektivman, li te soti nan lekòl polis lan epi y atake l e yo tire sou li, li pran bal, li te gen yon moun ansanm avè l tou pran bal nan do, Donk, men m gen enpresyon lapolis tou genlè fè yon bon travay. N ap pwofite salye e remèsye komisè Caleb avèk tout polisye l yo paske te vin sou plas byen rapidman paske lè yo tire machin nan kawoutchou pete tout bagay ke menm wou machin nan rache lè sa yo te kab gentan vin rive sou li Ok m pa kwè vi yo an danje reyèlman men sa yo pran bal li menm nan bra e ki pèse k soti e jenòm nan li menm se nan do l pran bal èske w wè sa m di w yo di m plizyè èske w wè sa m di w la. Ok lapolis pa gentan kenbe mesye yo yo gentan ale. M m pa konnen e m pa konnen m tèlman preyokipe m pa m pa sonje rele komisè Caleb se kou lè w ap di m sa la lespri m vin sou sa donk m pa konnen m pral rele komisè Caleb ki dènye enfòmasyon ki genyen m ta byen renmen konnen. Mètenan kote sa fèt se nan wout frè bò akademi l nan ki zòn? Bò mis akademi l te soti men se sou wout frè la wi se sou wout frè la yo te ye men m pa konn nan ki nivo. M fè etid primè mwen la. Apre sa, m al Pòwoprens. M al jwenn monnonk mwen. M fè dezan nan Kanado, Kolèj Kanado. E toutswit apre, mwen rerantre Jakmèl. Mwen kontinye klas mwen lan Kolèj Swis. De la, m fè twazan lan Kolèj Swis, plis dezan Pòwoprens. M kite peyi a. M antre, m al Nouyòk. M al finalize etid segondè mwen. De la etan m fini avèk etid segondè mwen, m antre lan sa m te renmen an, biznis administrasyon. Fini m fini, m retounen Jakmèl avèk madanm mwen m vin jwenn li. pou nou kontinye fè vi nou. E pandan ke mwen rive la Jakmèl, m gen yon bèl istwa pou m di nou li. Premye sa m te antreprand, m te antre lan bòlèt. E mwen di madanm mwen, n ap pran yon sèl chans. Si nou pase yon semèn, nou bon. Si nou pa bon lan bòlèt la, nou pèdi, n ap oblije retounen laba al travay. Bondye te avèk nou lè sa a, tout bagay nou te pase kòm yn lèt a la pòs. desann anba a, m te oblije mete kò m lan dlo a minui edmi, inè, al sove moun ke dlo t ap pran. Yn semèn aprè, m te oblije monte Seguin, m al ede yo tou, paske y avè yn forte pluie, m te oblije al bay èd mwen un peu partout. Men se vrè, mwen pa renmen fè reklam pou tèt mwen. M pral twouve ke li dur pou m ap kontinye sou menm dosye sa a. Gen youn ki fasil anpil, se lè edh gen pwoblèm gaz, pafwa mwen vann ni li, pafwa mwen prete l gaz la. E lè m prete l gaz la, m pa wè pwofi, m prete l pou popilasyon an, enkli Joel. M toujou fè sa. Dezyèmman, lekòl, bousdetid pou lèzelèv. E ann pran le ka ankò de bibliyotèk Sant Maurice Cadet. M fèk fè yo kado bèl bibliyotèk la. Sa se yon lòt èd ankò ke m bay. Si nou pran le ka de pwojè Eric Jean Baptiste la ki yon sipèb pwojè, kote misye t ap monte lekòl de dwa a. Se vrè gen anpil Jakmilyen ki te patisipe ladan li, ki bay èd yo. Men, la Famille Caroli ensi ke Camarco. patisipe enòmeman nan pwojè sa a. E ankò nou genyen dè jèn antreprenè ke nou fòme, ke nou bay kredi nan biznis siman, fè, tòl, un peu de tout hein, nan tout sa ke map vann nan materyo de konstriksyon. Sa m gen pou m di la a se ke Joel pap chanje an, Joel ap toujou rete moun ke l ye an. L ap toujou la pou l tande advèsè li e ensi ke zanmi li. M ap toujou la pou m kontribye avèk tout sa ke popilasyon an vle fè k ap pozitif byen sur e m ap mande nou yon sèl bagay, Amour an nou sispann youn rayi lòt lan an nou preche amour m kwè ke lap bon pou nou tout merci. Se sa misye di nou li ye pa vre? Pa gen pwoblèm, misye eksplike li se nèg Jakmèl, Ayisyen natif natal, misye ba nou anpil enfòmasyon petèt ke n pa t gen. Mwen menm kòm journaliste, Lè yon nèg ap pale avè m, m ap chèche sa w poko di oubyen w pa di a. Ok zanmi ki fè kòmantè talè a. Fò w chèche dimansyon nan sa k ap fèt la pou w konprann li. Sa se sa misye di. Sa di misye vann tèt li kòm nèg ki fè siksè. Ki soti nan vil Jakmèl, ki tante, etsetera. Men gen bagay ke misye pa di. Ke mwen menm TT m ap bouske sa k pa di a. Ebyen rete branche. Bon, bon, m pral montre yon imaj sèlman kap kòmanse di w kisa misye pa di. Yon imaj sèlman ou konnen yo di w une image vaut mille mots. Yon imaj sèlman la, gon bagay la misye poko di. Rete branche m pral di n sa misye pa di a. Merci Nerlou. Ah, yon bon bagay ou ye ou menm. Tande byen. Se menm Joel Karoly sa pandan gaz la pral monte, alò pat ka jwenn gaz. Misye di ke pou gaz la vini fòk li monte e l bay detay sou sa. Se te misye ke n pa t konnen. Gen moun ki pa t janm konnen misye. Men ou te tande vwa misye t ap pale. Misye di li plis fè biznis, li pa nan politik. Men sa se politik li ye. Son aspè politik. Paske se le gouvernement ayisyen ke ou ta presire. kòm antreprenè. E de fèt, otomatikman deblozay wè malgre tout sa tap fèt manifestasyon popilè, nèg yo monte gaz la kanmèm. E sa fè, ta pral gen manifestasyon nan vil Jakmèl kont Joel Jacques Karoly, yo te debake menm bò biznis misye, lè sa n sonje ke gon videyo te trayi yo, Eeh misye gen bon ti bagay lakay li vre wi pou yo di pou pwoteje tèt li nap vin sou sa talè. Eeh pase gon video te trayi pandan yo anndan epi gon moun kap filme epi yap vann tout vant yo anndan. Ebyen ekoute kote Joel men Joel sa misye te di pou zafè sa e banm wè banm gade misye misye te pale e banm wè sa misye te di oh oh kote ba ba ba rive la. Oh oh ak pase wi li rive li rive li rive banm gade eh asa ou konnen fòn chèche bon kote Joel eh kot Joel. Totan gaz la pa monte, totan ke leta pa pran responsabilite l pou l monte gaz, pap gen gaz. Pa gen moun ki. Pa gen pwoblèm. Gen yon son anba li ki ka deranje, m pap pase tout men se sa, nou tande yon ti ekstrè. Ok. Donk se te Joel Kaoly ki te fè deklarasyon sa. Mentnan. Lenfòmasyon se kwa? Kisa enfòmasyon an ye lasosyete? Eske n sonje nan emisyon m t ap fè vandredi se premye dosye m te manyen men m pa t bay detay sou li poukisa? Rezon an senp se paske Mwen te okouran dcpj t ap travay sou dosye a. Eske m di n sa deja? Se pa chowòf m ap fè, se peyi a m ap bay yon ti kout men. Eske w konprann? Sa vle di ke otomatikman dcpj gen tan gen dosye a nan men l, kounye a mwen menm sa m gen pou m fè m ap swiv dcpj. Kounya si dcpj fè flay fòm vin di peyi a men sa bagay la ye kisak pase egzakteman ki fè ke dosye a pran dimansyon ke l pran la se paske map gade yon pakèt twit moun kap pale pasi pala detay ok. La sosyete men sak rive. Ou wè peyi sa lèm dil li difisil la n panse e blag map fè. Son peyi ki konplike. Poukisa? Dcpj, BLTS tande byen sa TT ap di ak peyi a. Nou fè flay nan dosye a. M pral sezi pi rèd se lòske nou debake m pa konnen ou zafè kay Joel se poko sa ki priyorite pou mwen. Se paske BLTS desann nan Sidès el pa vin a anyen. Alòske gen bagay nan Sidès ki debake jedi swa nan Sidès. E se sa k enfòmasyon an. Yo pa t al debake kay Joel paske yo konnen l gen gwo zam. Sa se divèsyon l ye. M wè nèg fin anraje sou rezo sosyal. Ou konnen nèg yo anpil, yo gen alye. M ap gade kòman zanmi an rele sa te bay konseye Jovenel t ap fè brase milyon a Jovenel la. Liberis. Li al fin anraje, li al fin awoyo. Yo tout wi. Rezo anvayi la. Ou prèd. M toujou wè la pwisan e pa ti gason t la tande byen. Se pa pou koze zam nan yo te ale kay misye. Se pat sa bagay la te ye. Dcpj gen enfòmasyon nan menl ke malerezman nèg yo pa fè paske yo pa mennen ankèt ase. pou yo jwenn detay. Remake nan son misye pale la m sot fè n tande a misye di ke li konn al ede moun nan Segen. Koman dcpj fè ale la Mandou epi li pa al Segen? BLTS sou blòf. Koman dcpj ap mennen yon ankèt avèk ajan BLTS epi Li ale li di ke se kay Joel Khaoli lal fouye epi l ale Lamandou epi l pa ale nan Seguin. Mesye si n pa konn peyi a kounye a pale ak TT la ede nou. Non la ede nou paske o mwen si n te konn sa n tap fè a n te gen plis detay nan men nou gen kote n te ka rive. Paske kounye a se nou se nou wi ou pa kounye a dosye a la sa pral fè yo pral di nou men atansyon. Atansyon! Tout nèg kap vin pran alibi, oh ebyen nèg la gen zam nan kay li pou l defann tèt li etc. Ok! Ou wè tout nèg sa yo? Mwen menm dcpj m kòmanse tcheke tout wi. Paske pa gen ankenn kote yo bay otorizasyon. Moun yo pral di m oh e nèg. Bon, kòman w ap konpare yon nèg nan tranp Joel avèk ti lapli Izo? Sa vle di e menm moun ou vle di yo ye wi. Si w fè yon tweet, premye reflèks ou pou di m ke e Babekyou, e Izo, e bagay ki yo gen zam, poukisa Joel pa genyen? Sa vle di ou tou mete Joel nan menm nivo avè yo wi. Ki lwa ki di w oblije gen gwo zam sa yo nan men w? Kounye a w pral di o gen lòt peyi, o eta, non men gen lwa trase pou sa yo tou ka gen zam. Ayiti, konstitisyon, kòd penal ayisyen an li entèdi kesyon pou gen zam de gè lakay ou, zam manch long. Sa di si wap fè deba sou sa ou gen yon pakèt bagay ke w ka di. Kounye a ou pral di poukisa ou pa t al lèt kote men atansyon se yon kote pou yo kòmanse. Se yon kote pou yo e nou t kraze peyi a wi. Se nou t kraze peyi a wi men se yon kote pou yo kòmanse. O kontrè gen moun se de men nan tèt yo mete wi lè w tande yo arete Joel wi. Yo di o ki Joel? Joel le puissant. Se yon bagay fasil li ye. Polisye ki arete Joel yo se ewo yo ye wi. Kounye a erè nèg yo fè ki kraze travay lan se paske sa y ale yo al bouske kay Joel la yo pa jwenn ni paske yo pa t gen bon enfòmasyon nan men yo. E sa bagay lan ye wi. Kounye a lè m di yo pa t gen bon enfòmasyon an se paske Eske m ka konfime te gon baay kay Joel? Non, m pa konfime sa. Men si BLTS debake paske li gen presantiman oubyen l gen eleman nan men l ase, fò l fè travay la byen. Men kòman l pral fè, ki sa k pase? Bon m ba nou enfòmasyon klè pou n konprann sa k pase a. Sa di dcpj via BLTS pa tap janm ka jwenn anyen kay Joel Khawly paske efektivman menm si l ta ladan l gen twòp moun ki enplike e pami moun ki enplike nan baay sa polisye ou wè mwen menm si m direktè jeneral polis la mwen transfere tout polisye nèt nan marigo TT kap pale ak peyi a. Paske tout polisye marigo enplike nan drog sa ki soti nan zòn yo rele ladyomoun. Li soti ladyomoun epi drog la debake nan marigo. Machin fè nwit lap soti marigo pou rantre nan vil jakmèl. Eske se kay Joel li te vini dwat E pa gen ankenn nèg otorite Jakmèl pou yo di m yo pa okouran gen yon dwòg ki rantre nan vil lan jedi swa. Si nou di m sa mesye nou sou blòf. Ou gen dwa toujou defann ke l pa t al kay Joel Khaoly. Men dwòg la debake nan vil la. E atansyon, atansyon, m di w sa deja. E sa fè ti videyo, ti imaj ki sou ekran l gen yon bagay ki enpòtan. Kounya w gen dwa di poukisa se Joel yo vize. Paske son abitye Ou sezi sa Paske mesye fò nou di peyi a verite Fò nou di peyi a verite Eske nou konnen Joel ta rete deja pou enplikasyon prezime l nan dwòg an 1995 Eske nou sonje sa Nou pap di peyi a verite? Ebyen TT la pi rèd dan degwenn nou. Epòk sa se Jean Danton Léger te komisè gouvènman nan Jakmèl. Li te fouke yon pakèt moun pami yo Joel Caroli paske bato l tap transpòte plizyè kilo de kokayin.